5 bandi mouri plis 2 polisye. Ti Lapli fè yon gwo deklarasyon, kote ou pral jwenn chans tande l. Ki kote bandi sa yo mouri? Kijan yo fè mouri? Kiyès ki tiye yo? Ou pa ta renmen konnen enfòmasyon sa a? Konbyen bandi k arete? Nou gen repons yo pou ou wi. Ki kote polisye yo mouri? Ki jan yo fè mouri? Kiyès ki tiye yo? Nou gen tout repons sa yo pou ou. Rete la, pa zape. Si se zape ou t ap zape, ou tonbe sou nou, ou lakay enfòmasyon. Ou lakay odit. Ou lakay machann enfòmasyon. Fè sa kounye a si w potko fè l. Abòne, kòmante, layike, pataje, mande zanmi, fanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay avè w. Abòne, kòmante, layike, pataje chak grenn videyo nou pote. Konsa, ou kapab sipòte paj sila. Yon lòt kote nap di w bonjou si se nan maten, bonswa ou si se nan aprè midi wap swiv emisyon sila. Janm souvan di l, yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou senti li pa kase, rapid o presto nap devlope pwen sa yo pou ou nan emisyon sila. Ebyen medam mesye jistavan nou vini avèk deklarasyon ti lapli chèf gang kap dirije gran ravin nan, ebyen. An nou ba w kèk grenn enfòmasyon. Lapolis devye yon gwo tantativ de kidnaping nan komin Kwadèboukè kote mesye gang sa yo ta pral kidnape yon bis ki asire transpò Ayiti-Sendomeng, Pou konpayi ki rele Capital Coachline lan, ebyen lapolis te rive avèk Magalie. Lè map pale de Magalie, map pale de ti blende krèm ou konn wè yo. Ebyen Magalie ou renmen zen, tout kote ou pase ou tande yon ti zen ou fè ayy. Ebyen tèlman humm cha sa a li menm li renmen zen, yo bal yon non Magalie. Ebyen Magalie rive li entèvni, sa w tande a, Ebyen tantativ de kidnapping avòte. Good job la police men yon lòt kote nan tòsèl nan wout frè map pale de w tou nan pènye ebyen la police manyen manb ebyen gang vitelòm nan kote gen enfòmasyon ki menm fè kwè ke vitelòm ta blese eske se vre enfòmasyon sila poko verifye pwiske menm la police poko bay enfòmasyon sila men selon lèzondye ebyen Ta sanble Vitelòm blese kote lapolis arive mete dòmi nan zye 5 ebyen sòlda oubyen manm gang Vitelòm nan epi lapolis arete 6 lòt. Men fòm di nou sa pat rete la paske aprè ebyen menm oubyen ti rès sa yo k rete a pandan lapolis kraze plizyè kay, an gwo lapolis sakaje pènye yè mèdam mèsye men fòm di nou depi avan yè La polis tap manyen manm mesye yo, ebyen yè la polis pat chome nan zòn sa a, ebyen la polis mete dòmi nan je nèg sa yo, ebyen fòm di nou, ebyen ti gwoup ki rete k pa ganyen an, ebyen fè anpil dezòd, menm ti moun lekòl ki nan kin yo, mezanmi se wè pou n ta wè kòman ti moun sa yo kouche atè a plat, paske tèlman bal tap chante nan zòn sila, ebyen ti moun yo te oblije ap chèche abri, men ki edikasyon nou genyen mezanmi. Ti moun ki nan kindergarten wi. Yon lòt kote nou genyen Alexandre Alexandre ebyen Clevanel se non yon ajan bim diznevyèm pwomosyon ebyen yè swa ki resevwa katouch nan kafou Douya malgre yo kouri lopital avè l li pran ti kal swen men li mouri kanmenm. Yon lòt kote nou gen yon lòt polisye ki rele Jipson Celan ebyen se 28 yèm pwomosyon ebyen ki tonbe nan yon fiziyad ki te fèt Lamanten 54 yè kote genyen 4 moun ki mouri ladan yo ebyen Jipson Celan ki se yon polisye 28 yèm pwomosyon mèdam mèsye ebyen moman rive pou nal tande kòman chèf gang Ti Lapli li menm lap pale ki gwo desizyon li pran ki gwo deklarasyon kel fè, on dirè ke se li menm ki direktè la polis la paske se li k pran desizyon ki lè matis ap ouvri, men konbyen jou ebyen matis ap fè ouvri. Neyanmwen leta ayisyen chèche rezoud ti pwoblèm nan paske l di lè yo bezwen lapè yo konn sa yo fè ebyen lè yo fin itilize yo ebyen yo pa pale avèk yo ankò. Medam mesye yo rele m US media rele odit. Ou byen machann enfòmasyon male wi nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon Akuna Matata si w potko abòne fè sa kounya abòne kòmante layike pataje baww. Ou konnen kaporal lapli pat janm pale kaporal pral fè lapli pral fon ti pale a popilasyon an li pral fon ti pale a peyi a tout moun nou konnen konprann sak kaporal a deja m vle lage yon ti odyo espesyalman. Nan komin Sid, komin Fontamara, Anbwany Kafou, Anbwany Tibwa, nan tout kò Sid la nèt, m vle fè yon ti pale avè nou, m ta renmen nou tande. M pral montre nou kote, kote leta peyi nou pa gen volonte pou fè peyi a mache. Mwen menm aswè a m vle fè ti odyo sa espesyalman pou chak grenn moun ki konsène lan leta e pou chak grenn moun tou ki son viktim lan peyi sa e m ta renmen nou tande m m ta renmen kwasan m byen tande m pou nou wè ki kote nou gad E pou nou wè tou ki kote nou vle ale, ki kote n ap rive. Ou wè jounen jodi a m pa janm pale, se pou yon rezon pèsonèl mwen pa pale. Lè m vin pran je m wè yon peyi ap dewoule konsa, m vin wè nou tout tonbe nan tchouboum. Yon peyi ensekirite, moun ap mache sou fatra, moun pa ka manje. Pa gen travay pou tout ti kouran pase nèt ki egziste wè e nèg a zam e tout pwoblèm yo li pa rete pou lòt pwoblèm nan rete m ka di pwoblèm matisan m ka di li rete mwen menm a izo pase kristalin menm li gentan anndan sistèm nan deja. Konprann li. Li gen moun ki pou plede pou li, gen moun ki diskite pou li, tout sa l fè bon. Tout moun konnen ki sa yon DG lye gen anprann gen bagay nou konnen l deja, nou pa gen plis vre monte tout peyi a konnen l. Krisla tout sa Krisla fè l se byen, tout peyi a konnen l. Nou pap tèlman mize pou, nou pap tèlman mize sou sa. Jous mwen vle fè yon ti odyo. Wè pou moun sid yo. Mwen pale a Izo, nou diskite yon bagay. Mwen menm pèsonèl, m vle pran responsablite 15 jou, m vle pran responsablite yon mwa 15 jou. Sa vle di ke pou n pase libe libe nan Matisan e m pran responsablite. Te konprann pou m veye anwo pou m veye anba pou m evite yon moun pèdi yon telefòn yon moun pèdi yon bous m ap asime sekirite sa m asime pou m pran reskonsablite yon mwa ak 15 jou pou m demontre w pou m demontre nou kote nou menm ti nèg ye tou kote nou gen volonte menm jan jounen jodi a sa m ap Sa map konsome anndan geto gen anpil moun ki pa viv li, ki pa konnen l tou. E gen anpil moun ki leve nan geto tou, ki konn, ki konn geto, men, ki konn geto men sa kap pase jounen jodi a de geto yo pa konnen l. Wap wè jounen jodi a. Tout moun ka fè kòmantè sou ti nèg geto tout moun ka di ti nèg geto kriminèl tout moun ka di ti nèg geto asasen men vrèman reyalite a ke yo pa janm konnen l map di nou bagay reflechi byen repanse Remane tèt nou. Kòm jounen jodi a, m toujou ap di nou sa. Espesyal mwen pèp pèp ayisyen an, nou pa kòm si rive lon nivo pou n ta eseye konprann sa k ap pase nan peyi a la. Nou pa gen ase kapasite. Malgre n al lekòl, malgre nou diplomat, malgre nou se predikatè, nou se pastè, nou jwenn kòm si. Pa konsène nan sa kap pase nan peyi a nou yon nan sa kap pase nan peyi a la li pa revyen avè nou li pa regade nou sou wè sa la nap viv la ti moun nou al lekòl lè nou vwayaje peyi blan pa peyi nou pou kisa jounen jodi a nou paka met tèt ansanm nou paka mete yon grenn tèt ansanm poun di. pou n fòse Leta pou n chita pale, pou n mande yon dyalòg, pou n ini nou dabò, pou n wè si nou ka sove peyi nou. Jounen jodi a, si nou pa ka fè bagay sa yo konsa, nou di e gang n ap detwi, tonnè boule m, n ap detwi tout moun nan peyi a. Sa kap vini yo ap toujou still gen ti nèg geto kap gen zam nan men. Paske espesyalman sa kap fèt nan peyi a li depase li depase nou menm ti pèp la. Si yon bagay ki depase yon senatè, li depase yon chèf de lapolis, li depase yon premye minis e nou menm ti pèp la nan kisa nou gad? Tout bagay nou wè ou wè jan tout bagay ap fèt ou wè jan yo divize ti nèg geto lè gran nèg la bezwen regle aktivite biznis li li bezwen regle afè pèsonèl li yo t konn tout kijan pou yo t konn tout taktik pou yo mete. Afè pèsonèl yo sa yo te bezwen regle a, nou tonbe nan menm tchouboum nan. Kisa m vle di pa la? M vle fè m vle m vle nou fè fè nou konprann pèp ayisyen an nou pa gen vrèman vre nou pa gen sekou nou pa gen rele. Mande jistis nada. Tout sa nou mande nada. Si jounen jodi a pwòp jij ki la anprann ki la k pou bay jistis la ap mande jistis. Polisye a lajounen jodi a 8 lè yo fin itilize l yo mouri lè yon kontan de polis ta pran lari a pou mande jistis ou tande Gabriel Pete sa k di anprann li teworis sa k di sesi sa k fè nou sa k fè l anprann jounen jodi a nou voye je nou wè nou gon sistèm. a di menm an tan politik la divize di an tan gen an tan politik la divize konsa geto ap toujou divize tou non sa vle di ke yo vin mete yon tabliye anfas sa vle di pou nou toujou stil nan pwoblèm mwen sa mwen kap debouche nan peyi a la tout moun te pran. Ta pran pran plezi yo. Lè yon moun kòmsi yon ti nèg a zam ap pale, sa vle di ke se se se kòmsi se pa yo sa yo vle di a, sa yo vle a li k ta bon fèt. E pa vre. Fòk nou met sa nan tèt nou tou. Sa ka rive Bondye te ban nou ti chans, nou sove, nou tonbe nan peyi blan. Nou ka di tout sa nou ka di tout sa nou vle. Paske nou sove. Men si nou pat sove jounen jodi a nou ka lan menm sitiyasyon anpil ti nèg geto kap kenbe zam jounen jodi a la. Nou menm ki komsi lan peyi etranje kap di yon bann fò tout nèg komsi ki kenbe zam lan geto pou mouri. Nap toujou gen kapasite poun dil. Men fok nou konnen se lan menm rit sa tou nou sousou, nou ti grangou, nou mandyan sa vin rann Moun pou n mande pou mouri yo pap mande pou yo mouri nap mande yo nou konprann nap mande pou yo viv plis tan men nap tou prè pou n mande ti nèg yo tou pou yo mouri humm pandan w tande Kris la chita yon sèl kote Izo chita yon sèl kote ti lavi chita yon sèl kote babekyou chita yon sèl kote mikano chita yon sèl kote ou konprann baz 400 mawozo chita yon sèl kote chen mechan chita yon sèl kote Bele menm jan. Ou wè, yo divize nou tout. Nou tout ap goumen antre nou. Men pap janm gon moun ki di yon pwen ki otorite ki ta di lap kanpe pou l ta di yon pwen jounen jodi a la li pral mete yon ta de estrateji deyò pou l wè kòman lap fè ti nèg Ghetto Inn yo dabò.